Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nan kad emisyon sa nou pral pale sou 3 dosye byen sûr kèlken ki ap poze un acte epi aprè a travè yon video li mande ekskiz paske nou te wè tip lan ki te devan anbasad amerikèn ki tap pouse polisye anpil moun di oh eske misye son lanmò k dèyè tèt li ebyen jounen jodia la. Li fè yon video pou l mande polisye yo ekskiz paske se pa polisye yo ki pwoblèm nan se entènasyonal la ki pwoblèm nan. N ap gen pou n fè le pwen sou desizyon LONU pran konsènan Jimmy Cherizier alyas Barbecue men mwa je konsidère sa kòm le jeu entre le malfini et le chien donk vous imaginez malfini ap vole byen wo epi chyen an rete atè a. lap jape l konpranne byen la fami. Epi twazyèm nan se m ta kapab di fil evènman kidnaping kouzen Mikaben nan. Nan yon premye tan jan Izo pale se kòmsi tip la pat nan men l. Men m vin gon pwoblèm e m tou kòmanse avèk pati sa. Le problème c'est que j'ai écouté l'émission de Roody. Sur radio ibo. Mwen pran tanm pou m tande Roody. Paske nou konnen son jounalis m renmen anpil. Roody vini avèk yon eksplikasyon. Tande byen wi. La fami Dupou li depeche yon moun pou te kapab al pran kouzen Mikaben nan. Tande byen wi. Kounya la, lè tip la rive anba a, blòk pòtay yo, a ki gwoup li gen kontak? Se gwoup Vilaj de Dye an. Nan yon premye tan li ap tann nèg yo, lapolis vin gen kontwòl li paske gen enfòmasyon ki al jwenn lapolis kòmkwa gen yon endividi sispè ki parking machin li kèlke pa, donk lapolis pote bouwe, yo arete tip la. Lè yo arete misye! Yo al avèk li nan komisarya a, yo rekeyi yon maksimòm de enfòmasyon. Lè yo tcheke fanmi an, fanmi an di wi pozitif. Donk se yo menm ki voye l. Yo relache li. Men misye te gentan bay kòb la li t ap tann Dupou a. Kounye a misye retounen ankò l al tann Dupou a jiskaske yo pote l ba li. Se yon fason pou di yo ke. Le type qui a été kidnappé li pa t lòt kote ke se te nan vilaj. E pou tache dètre tout afè konplè, an n tande yon pati nan emisyon Roody a, sa va dire 3 minit. Pran lajan an bay menm yè swa an van di moun yo se pa e pa gratis misye lage al pou lajan moun ki te pote lajan ale a. Li te gentan bay kòb la epi li rete lap tann lap tann yo pote koli a ba li. Li pake machin li yon GIG nwa, li pake li bò pòtay Leyogàn. Se la li te kanpe lannwit lan epi ap tann. Li te bò 9 è epi lapolis li menm jwenn yon alèt. ke genyen yon machin sispèk ki kanpe pi devan ti pòs Pòtay Leyogàn nan, sou Gran Ri a. Lapolis e komisarya Pòtoprens debake, yo arete misye. Yo arete moun ki pot kòb la vini an. Menm moun nan li te gentan bay kòb la. Yo arete misye. Epi y al nan komisarya ba w plis avè l. Bon, misye di polisye yo se li menm ki, se li menm ki, se li k pote, se li k, se moun nan, yo di pou l vin chèche. Li bay ranson an, konn a li ret la l ap tann, l ap tann yo pote misye ba li. Bon, yo jwenn yon zam nan men misye, zam nan te legal. Lè zam nan gen papye. Lè yo fouye misye, yo jwenn zam nan gen. Misye se yon ansyen foutbolè ki te pote kòb la ale a. Men li gen lap travay avèk youn nan moun yo. Youn nan Dupuy yo lap travay avè l, se yo ki te konfye l misyon an. Misye rive, li bay kòb la, epi nan yon kanpetan, lapolis arete l. Li tèlman, men, li avè machin, li tè ladann, te yon machin blende. Lapolis arete misye, padon. Yal nan komisarya pòtoprens avèl lè yo fin kizine li bon li vin tankou m ta diw tou an menm tan nèg yo paka lagel misye di se li ki pot kòb la vini men moun yo polisye yo pa gen prèv ke se fanmi moun yo ki voye misye vre oubyen ki bagay pa konn a kontak fèt kontak kontak epi finalman. E fanmi di pou di wi se yo ki voye misye. Yo di se yo misye yo bay yo dekri machin nan, bay non misye, yo wi se moun sa, epi yo lage misye. Konnya la lè yo lage misye, misye retounen al pake menm kote a. Men lè lapolis te vin arete misye a, gon pikòp blan ki tap soti anndan vilaj la ki tap pot moun nan vini. Wowoo kounya l oblije tounen. Pikòp la rale bak. Lè l wè lapolis antoure eleman an pikòp la rale bak li antre. Li tounen antre al jwenn Izo. Pikòp la rale bak li antre nan vilaj de Dye ankò yon pikòp blan. Kounya la eleman an vin ale. Lè yo lage Leman, li te nove trant konsa lè lapolis lage l. Li te nove trant. Epi yo di misye l mèt ale al fè sa l t ap fè a. Lè misye ap rele nèg yo, nèg yo pa reponn. Li te an kontak avè yo, bon, piske nèg yo wè lapolis, nèg yo pa reponn. Nèg yo pran ou misye rete nèg sa gen kran tou wi menm si se yon machin bende li te ye misye rete li fè lè a epi blòk dizè yo dizè ven yo yo pote nèg la ba li sa vle di donk se pou lajan Izo pa lage misye paske Misye se kouzen Mika, Mika mouri lan presyon. Non, Izo pran kòb li. M ka konfime l paske se Vilaj de Dye kòb la yo te pote l ale. Sa ki fè ke se lan Vilaj de Dye menm misye te ye. Sa di kòb la bay pou misye lage kòrèkteman. Ya. E pi e misye lage nèg yo pran kòb la. Bon. M pa konn konbyen li ye. M pa konnen. De tout fason m konnen se Vilaj de Dye misye te ye. E se la kòb la bay Moun ki te pot kòb la ale ak Hemdy non lapolis ta aretel epi li yo lagel epi lal tann misye yo balil. Antouka izo li rete pou ta demanti ou di la paske nan yon premye tan ou te fache le fèt ke Morvan te di ke tip la se nan vilaj de Dye e daprè enfòmasyon ou di gen nan menl ebyen tip la se nan vilaj de Dye yo te metel. Eske nou konprann? Donk, le kidnaping, le banditism, nan peyi Dayiti, nou sèlman ap poze tèt nou kesyon pou nou di, kilè bagay sa yo ap sispann? E fòk yo sispann pou ke moun kapab o mwen viv. Wi, paske lè se tan bandi an pou l feraye, li feraye. Men lè se tan ti pèp la tou li menm pou l mache libreman, ebyen fòk lè sa rive. On est donc le 19 octobre 2022. Konsèy Sekirite L'ONU ta dwe reyini mèkredi 19 oktòb lan pou kapab diskite sou yon rezolisyon ki pou ta mande pou sispann dan limedya zak vyolans ak aktivite kriminèl nan peyi Dayiti. Selon pwojè rezolisyon sila, dokiman sila ki an diskisyon li genyen sanksyon kont. Chèf gang Jimmy Chérizier alyas Barbecue, G9, ki gen anpil enfliyans ak lòt endividi epi gwoup ki enplike nan aktivite ki ap menase lapè, sekirite ak stabilite nan peyi a. Diplomat nan konsèy yo di ke pwojè rezolisyon sa ki gen 10 paj e yo mete li an ble, sa ki sinyifi ke yon dokiman final pral vote. Daprè kòrespondans voa nan l'ONU, li posib pou ke vòt sou sanksyon yo pa fèt aprè midi a. Nan sans sa, nan yon antretyen avèk anbasadè Frans lan, Nicolas de Rivière, li deklare, Mwen pa deside si m ap vote jodi a, sa kapab pran yon ti tan. Bon, ee, mwen m panse ke sa se rara k ap fèt. Rara! Babekyou, ou gen frèt ou nan men w, ou moute cheval ou, kale cheval ou. Galonnen kò w nan tèren an jan w vle. Nou wè Lonise ou fè yon bagay, w ap pran rezolisyon kont chèf de gang, keske sa vle di? Nèg la deja chèf de gang. Nèg la gen tan antre nan yon lojik kraze brize. Li menm li di w se revolisyon l ap fè. Bon ann ale non. M m pa konprann sanksyon an. Sanksyon an kisa l ye? Sa vle di kisa an? Olye pou nou bay leta mwayen pou batay avèk bandi, kòm leta se bandi l ye tou. Ou konprann? Paske si w bezwen konn kont leta bandi, se yon bandi pou w ta arete. Epi w al kache yon kote ak bandi sa a pou w fè bandi a vide vant li ba ou. Epi w a konprann. Istwa Anèl Jozèf, Vilaj de Dye. Nan va konprann. Donk se pou m di nou ke tout sa k ap fèt la yo se Se du bleng bleng An Se du bleng bleng sa p ap sèvi a anyen Donk Bab kontinye brother Kale kò w Paske pa gen moun ki ka frennen w Ou pa bezwen pè l onu Si se pou l onu monchè ou la pou nenpòt senkantan ankò brother Bon E Mwen gen ti jèn nan wi la Kòman misye rele ankò? Ti jèn sa li menm li se James Legrand, trè zele nan manifestasyon, petèt l ap chache vizibilite. Men misye fè yon seri de aksyon la a, trè aplodi par lèjan, e dènye aksyon li poze se li bourade yon polisye nan manifestasyon, lè sa m kwè se te devan anbasad amerikèn. Epi polisye a ta pral pase a laksyon, g'on lòt polisye ki di non pa fè sa paske misye pretann ke l son veritab revolisyonè. Nou jwenn revolisyonè yo nan tout kwen. E de jou aprè, il a deside de poste sa sur Facebook nan lide pou kapab mande ekskiz. ki fè kòmantè anba videyo nan ak ke mwen te poze devan anbasad amerikèn kote mwen te touche frè polisye ayisyen yon nan lestomak ke mwen pat gen rezon sa ditou pa men espri ki te anime m nan Se mwen fè l. Mwen fè l ou pap kwè sa, san rann mwen kont. E mwen pa fè l ak ak jan moun yo konprann li an. Men, polis yo enb. Yo gen fratènite lakay yo. Yo se moun. Yo jis konprann yon rezon, yon bagay ki revòlte m, yon bagay mwen manke. ki fè mwen fè sa m fè a, men m pa gen yon bagay lakay mwen ki ap pouse m ale odela de sa. Ke sa! Ke sa mes frères! Nou panse m pa respekte moun k al lekòl? Moun k al lekòl ki vin nan yon enstitisyon, ki vin travay, ki nan inivèsite. ki gon fanmi, ki gon madanm, e m gen twòp, twòp polisye k renmen m. E èske n te konn konbyen k t avè m nan mach la? M te pou kò m. M gen twòp polisye k renmen m. Men, se pa paske polisye renmen m, kòmsi pou moun al konprann ke s on pretèks m gen nan tèt mwen, ke m gen rezon. Non. M dakò ak larezon, ak tout moral yo ban mwen an, pase si m ap kouwone valè moral, fò m dakò ak larezon. Mwen koube m byen ba, trè ba, devan frè polisye yo, e frè polisye sa spesyalman ke mwen te touche lestomak li, pou m pa di frape men nan lestomak. Paske se pa entansyon sa l te ye. Non, se pa entansyon sa. Se kòm si m ta di w ke mwen wè yon gran frè, sa se sa m konprann, se sa k nan lespri m. Menm lè se pa tout moun ki pote inifòm nan k polisye. Men, m ta polisye. Se kòm si m ta di w, Ayiti se kay nou, epi ke m touche frè a, m di, Ey, Men manman nou ap senyen, ann al libere manman nou. Se sa m fè wi. Men se pa entansyon derespektan, devalorizan, jan moun yo konprann ke jenòm sa li pa gen respè pou lapolis ni pou enstitisyon an. Eye mè frè, rekalkile bagay yo, repanse yo. Mè sè ki fè kòmantè ki konprann. Gen negativite men se moral m renmen moun ki fè mwen moral yo kap aprann mwen kap rann mwen plis mature kap ogmante respè nan mwen menm poum gen plis respè pou moun m pa gen rezon sa men Sa k te anime m nan, lòt frè yo wè l e anpil polisye vizyonè ki se dè ideyalis konprann sa ke mwen vle eksprime a ke mwen fè l. E tout tout polisye ou te mèt te yon vagabon yo te met inifòm sou ou fò w ta deja wè ke sa m ap fè a se a kè E pa a kè a non. Alò, se pa devalorize, se pa nan sans derespekte nou, ditou. Se pa sa a. E vizaj sa a n ap gade a, moun sa a, nou wè ke se pa sa k nan lespri l. Se pa sa k te nan may li. E mwen garanti w se pa moun ki t ap vin fè kòmantè, ki t ap vin di nou, metrize m, aretem fèmenm ditou pa nou tap gentan wè pou nou fèl e mwen met chapo devan edikasyon nou devan konpreyansyon nou valè moral nou ke nou konprann sa ke mwen tap eksprime an pa gen pretèks pa gen mask M vrè ak meyè vèsyon de mwen menm. Gen anpil moun ki konprann sa m ap fè a, gen moun ki pa konprann li tou, se yon rezon pou yo pa konprann li. Wi, gen rezon pou sa. Sa pa oblije eksprime jodi an. E gen moun tou ki konprann, ki pa dakò pa ipokrizi. Menm jan gen fo polisye, fo polisye pa polisye, ki pa wè ke m ap revandike dwa. Pitit pitit yo k pral viv demen, desandan pitit yo, pitit fi yo, pitit gason yo, si yo pa gen tan jwi batay m ap fè ak mwen menm, m ap fè yon lit a kè, se pa chita m chita bay manti sou atis sou rezo yo, kreye buzz, plede bay manti sou moun, pale sou moun pou DG ka wè m pou yo envesti nan mwen pou m ap manje lajan sal, se pa sa m fè. M just eksprime yon bagay ak tout mwen menm ak tout kè m e tout frè polisye yo wè l. E gade sans mwen. Gade mwen menm. Pou n wè si m ka gen pwoblèm ak polisye. Bon m ap fè moral ak mesye gwoup ame yo, alevwa pou nou menm mesye. Se nou tout nèt m pa pè, se nou tout nèt m ap reveye konsyans nan nou, nan sa ki dakò, e pa nou tout. E mwen pa fòse pou gen moun renmen m men tapi wouj pou sak renmen m menm jan tapi wouj pou tout polisye ki pa renmen m osi m pa pral fòseman pran gen polisye ki pa renmen m se kominikasyon n ap fè m plis kwè gen nèg sa yo k respekte m. KA, Yon grenn de grenn ki pa emosyon ka fache ak madanm yo, ak zanmi yo, epi Kinnik vini, misye ap mouri kanmenm. Men konbyen nan nou k mouri k pa itil, konbyen nan nou k tiye moun, epi nou mouri nou wont nou menm epi konsyans nou repwoche nou? Eske tiye m nan e sa k solisyon an? Non. E tiye m nan tou sa p ap deranje. tè dayiti sa pap deranje la nati sa pap deranje lavi sa pap deranje Dye map travèse epi yon lòt pral reenkane pou fè menm batay m pral fè a sou yon lòt fòm map lite pou nou pou pitit nou pou pitit nou spesyalman pou pitit pam yo pou pitit kouzen m yo pitit frè m yo pitit sè m yo nan ras mwen. E pafwa lèm di men frè polisye se pa pou achte figi, se pa pè m pè on nèg. Men m di l paske se menm manman k akouche nou, manman sa se Ayiti. E si gon bagay mwen plis renmen apre lekòl, E lekòl primè nan peyi a se polis. Se lapolis. Paske se sèl enstitisyon de valè ke tout klas, laprès, tout moun, avoka, pèsonaj piblik ta dwe met zye sou li paske se li menm ki defansè entegral la. Twòp moun renmenm mezanmi nan enstitisyon sa. Mes frères padone mwen pou ak la. E mwen pat fèl pou m derespekte nou. E nou konprann sa. Al gad video a retande l konprann kòlè a epi gad mesaj sa pou n wè. Non. M pa m pa t konn derespekte polisye, m pa m pa p derespekte polisye, m pa p janm derespekte polisye. Epi m pa p pyetine valè polisye. M jis ap goumen kont le neyokolonyalism. M jis ap goumen kont ide yo mete nan tèt polisye yo pou anpeche nou fè yon batay nou menm tou polisye ak pèp la. Se sa m kont wi. Lè m m frape frè m nan, se nan yon sans, m di manman nou senyen. Men a fò fè lit kont pwòp ou menm ankò pandan yo pa renmen w e itilize y ap itilize w kòm robo di sistèm. Menm jan anpil nan nou nan pèp la. Se pa zam mwen pran m teworize pèp mwen. Se pa wòch m te gen nan men m. Se pa lòt kouto m te gen nan men m. Pou mwen fon bagay konsa. Son bagay ak de mwen menm ak kèm ak mwen menm. Mesye repanse bagay yo. E jenom sa tou pa konprann ke si misye mouri pito vwala. Pito m poze pase gen bagay m pa bezwen di yo. Mesye love you pou nou tout polisye map pot bondye plent pou nou tande. Lè w fè sa ki pa bon ti pap, ou konnen l pa bon ou mande ekskiz. Se sa ki fè w sitwayen. Se sa ki fè w moun. Men, sèlman, nan sa on nèg ap poze kòm aksyon, m pa vle w antre nan touye. M pa vle w antre nan kidnape. Se de bagay sa yo nou plis ap batay kont yo. nan peyi dayiti antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou di ke vou apresye le travay pi apre kès kon di a la pwochèn.